Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon mèsi a tout sila ou ki al etranje ki pran yon atachman toutafè enfayibl anvè chanèl sila marèn kòman tu va. Kilè wap rantre nan peyi dayiti pou vin wè ti peyi sa, peyi ou te konnen an ki fini la marèn carmelite ebyen vin pran yon ti solèy paske ou konnen ayiti se yon peyi twopikal ekoute nap salye tout moun ki nan peyi etazini sila yo ki la frans atravè lè zil antiyèz egalman donk mèsi pou atachman nou e se pati pou sèt emisyon alò nap kòmanse avèk yon dosye ki konsène la polis. Chofè John Joël Joseph entèpele pa lapolis nan kad dosye ki gen awè ak asasina Prezidan Jovenel Moïse madi 11 avril 2023 genyen biwo afè kriminèl bac nan dcpj ki jwenn sipò BLVV avèk kep ri pwosede ak entèpelasyon sitwayen sa ki rele Prévot Mozart chofè E òm de men, ansyen senatè John Joël Joseph nan Dèlma 41 pou enplikasyon prezime li nan dosye sila a suit ak yon manda ki desène kont sitwayen sa. Nan kad pèkizisyon yo fè lakay mesye sa, anketè yo jwenn plizyè ti kichòy tankou yon pistolè, Gang Jean Denis mete tèt li deyò. Pandan nèg Savyen yo ap kraze brize anba a, paske m ap konpile anpil enfòmasyon la a sou nèg Savyen yo, mezanmi nèg sa yo fò m di nou ke se chak jou yo fè krim, se chak jou nèg sa yo kidnape moun. Dayè nou te wè dènye lo kòb yo t ap regle kòm kwa y ap fè pewò, non se pa pewòl non, ee peryòl, ee yo tou sòt wi mezanmi. Yap fè peryòl. Donk se pou m di nou ke nèg sa yo se yo kap fè e defè nan vale a la. Ebyen ti mepri fon souke kò l aprè rara sezon sila fin pase nan vale a ebyen ti mepri fè yon deklarasyon m ta kapab di kote ke li pral lanse yon kontratak kont nèg sa yo ebyen. Li pral rele Ginen yo dapre sa li di e nan jou k ap vini la yo, batay la kapab retounen anba. An n tande ti mepri k ap pale. Mwen salye tout moun nèt k ap vini nan Depatman Latibonit. E mwen remèsye tout moun tou ki te vin danse Lara a, ki te enjoy yo nan Lara. Mwen di yon gwo bravo pou nou tou ki te gen kouraj, ki malgre sa vakabon. Sanginè, kidnapè, vòlè tap di pou nou te ba yo 400 mil dola pou Lara te soti lakay mwen. Men nou te fè Lara. Men, gen lòt bagay la. Bandi yo ap vin ranfòse yo plis, y ap vin panse yo pisan plis pou yo fè Latibonit vin tounen yon dezè. Men, menm si. Absans Leta peze lou, abandone popilasyon an, peyizan yo, pa konnen si pou yo travay, si pou yo pa travay, paske yo pou kò yo, yo pa gen jaden pou yo travay, paske yo pa gen dlo. Men yon sèl bagay mwen di tout moun yo, se Ti Mepri k ap pale, chèf kowalisyon an. M p ap janm pa chèf kowalisyon an, m p ap janm trayi popilasyon sa menm, m ap toujou rete bò kote yo. M konvoke reyinyon a tout sòlda. demen mèkredi ak nevè nan maten. Tout moun ki enpòtan map tann prezans nou nan reyinyon sa paske mwen vle pou sa fini nou ta pran mwen gade byen si m bat anpechman nou ta pran ling mwen an mwen nou bayan m pran ling mwen an e m kaba rezilta pa gen yon moun ki yo kaba rezilta san mwen menm men si m bagen moun ki pou akonpanyem M ap eseye m bay tèt mwen konba rezilta sa a. Men, batay la ap fèt. Beny de san ap fèt. Yon beny de san k pral fèt. Paske absans Leta ki bay koz. M pa gen m te bay yon ti liv nan lekòl pandan moun yo bezwen liv la. M bay li. Yon bann moun ap fè kòmantè di se vakabon, se bandi ki al bay liv nan lekòl. Men bandi sa yo la a k ap chèpiye moun, k ap tiye lavi moun, souf moun ap koupe epi pa janm gen anyen k di. Men sèt fwa si nou wè tout gang yo, tout vòlè, tout kidnapè yo, tout nèg k ap friz moun yo se gang leta yo ye e leta k mete yo. M pa m pa pè pale paske m pa konn m pa barase ak okenn moun. Pa okenn moun ki al chèf mwen. Pa okenn moun ki ka di kwa wi men konn di wi bagay pa bon pou li. M pa moun sa yo. M pa gen chèk kay nèg pou nèg panse se li ki chèf mwen. M chèf tèt mwen ak popilasyon m nan. Tout moun ki chèf la a, se popilasyon ki chèf la. Aprè Bondye, popilasyon avèk ginen yo. M konnen m gen yon bon ginen tou patnè. M pral mete ginen deyò patnè. Vagabon yo. Yon ekspè endepandan dwa moun nan peyi Dayiti yon avanse enpòtant nan batay pou garanti lajistis ak dwa moun. Nan yon nòt ki pibliye nan dat 13 avril la, OPC di li espere ke nominasyon William O'Neill kòm ekspè endepandan pou Ayiti kapab fè ajite davantaj kestyon Dwa moun avèk ka ki parèt plis anblematik, notamman asasina Prezidan Jovenel Moïse ak lòt vyolasyon grav dwa moun nan yon pèspektiv pou kapab fè jayi verite nan lide pou viktim yo kapab jwenn jistis. OPC di li prè pou kolabore avèk mesye sa e li reyitere angajman li tou pou kapab travay avèk enstitisyon nasyonal kou entènasyonal yon mannyè pou kapab enplemante yon kilti respè dwa moun ak libète nan peyi Dayiti, li fè remake ke nominasyon avoka ameriken an rive nan yon kontèks ki make pa yon kriz miltifòm ak pwoliferasyon gang ame ki ap opere nan Pòtoprens ak zòn ki tou pre li yo. e anpil vil pwovens tou, yon sitiyasyon ki, daprè OPC, fasilite vyolasyon sistematik dwa moun e plonje peyi a nan yon sitiyasyon kriz imanitè. Misyon Mesye O'Neill ta dwe swiv evolisyon sitiyasyon dwa moun nan peyi Dayiti avèk yon atant patikilyè sitiyasyon timoun yo, Epi fason y ap trete moun. Òm de lwa a li menm tou kapab bay konsèy ak asistans teknik ak gouvènman ayisyen an, enstitisyon nasyonal dwa moun ak òganizasyon sosyete sivil lan, ede yo nan jefò pou asire respè, pwomosyon ak pwoteksyon dwa moun. William O'Neill se yon avoka ameriken espesyalize nan dwa imanitè, dwa moun, ak dwa refijye avèk yon aksan patikilye sou etablisman mentyen Leta ak dwa nan sitiyasyon pòst-konfli. Li kreye mèkredi pa Wo Komisè Nasyonzini pou Dwa Moun Volker Türk pou yon manda yon lane renouvlab. Nou pote yon videyo pou ou la a, se yon videyo krèvkè. Sa egziste nan tout geto nan kapital la. Pa egzanp, lè lapli tonbe, Site Solèy. anba lapli, avyasyon anba lapli e nou ta sipoze demen fè yon emisyon spesyal sou kestyon sila paske lè lapli tonbe anpil zòn inonde. Dayè kapital la pa egziste ankò depi lapli ap tonbe. Sa se pou peyi sa nèg yo ap batay, se peyi sa ki lakòz anpil nèg lage nan abolotcho paske son peyi vach la gen anpil lèt. Ebyen fò m di nou ke nan kafou fèy. gen fanmi Ednercy Lus. Ebyen moun sa yo ap pase move moman depi lapli a kòmanse tonbe sou kapital la. Sitiyasyon sila a lakòz yo nan gwo pwoblèm a chak fwa lapli fin tonbe. Ebyen moun sa yo ki gen 5 timoun nan fanmi an y ap viv sou kont kèk pwochen ki konn lonje men ba yo paske yo p ap fè anyen. An nou gade. Ki peripesi moun sa yo ap pase lè lapli fin tonbe? E konsa anndan la m ranmase tout nèt m plen yo. E pa lòt kote m ranmase l anndan kay la. Jan w wè l ye la, e tranbletman de tè k kraze l konsa. Depi lè tranbletman de tè nèg lo vini yo pran, yo pran foto, yo pran non, bon men tout labou soye. Yo pran foto m, yo pran non m, m mache, m bouke mache, o o m pa jwenn anyen. M pa jwenn anyen, sa fè mwen m pa janm vle pale nan radyo. Konsa moun janm fè m pale, mwen m pa vle pale ankò ankò. Men lè lapli a tonbe nou wè dlo ap ramase la, kibò nou dòmi menm? Bon. M vin sot nan lari depi m pa konn depi kilè m sot nan lari m pa konn m pa gen 3 zan depi m sot nan lari m gen ti gason sa k tonbe nan yon tou la pye l kase depi lè pye a kase a m vin kanpe m pa al nan lari ankò akoz li menm m vin rete m di m pa pral nan lari timoun nan mou si w ap jere timoun e timoun w ap jere epi e mizè w ap jere m reziye m m rete rete m lakay la avè yo m p ap gade yo m pa al nan lari ankò. Ki aktivite w te konn fè sa w te konn vann? Bon m te konn vann. Tout ti sa m jwenn. M jwenn fèy la m vann li. M jwenn epina m vann. M jwenn prawo m vann. M jwenn sa m jwenn manyen. M pa konn rete nan yon sèl bagay. Nenpòt komès la m fè. Men nou wè gon pati nan kay la se katon ki bare li. Nou pa janm eseye fè li an. Nou pa janm. Bon eseye fè li an nou pa gen nan men nou pou nou fè l. E pa fè nou pa ta fè l men nou pa gen nan men nou. Lè nou jwenn yon 50 yon mil goud la nan men nou nou ta achte yon sak siman nou paka achte l pase bon e bouch timoun nou nou ka kite timoun nou konsa pou n achte l nou pa kapab. Men kisa wap mande moun kap gade w yo la a? Bon m pa konnen si moun kap gade m nou yo kapab ede m nan sitirasyon pa bon pase mwen bon bon mwen m tèlman pa jennen pou manje mwen pou vye kay la pase lapli m radme sa e touye l pral touye m nèt avè yo la. Mwen m pata pale nan ale mwen m bay oh mwen menm kou m pran nan peyi sa. Ou pale ou byen pale wi. Non m pran twòp. Grangou pa banm pwoblèm nan. Grangou pa eknèt. Grangou pa banm pwoblèm. Men sa sèlman k banm pwoblèm. Men ni sa k banm pwoblèm. Bay si m te bon menm Renaud zanmi k fè m kado sa k si m anmè ni. Men selon ou menm kisa w ta swete leta, peyi a ou di mwen tout lòt moun kap tande w fè pou ou? Bon mwen menm m ta bezwen pou yo ede m pase m te konn travay m pa ka travay ankò m se yon nèg ki se yon travayan me m te konn al travay tout meyè, pwen, kalonpre, benè. Ki travay ou te konn fè? Yo konn koupe brak chèn fè bi, bra kajou fè bi, nou woule yo, nou woule yo yon kote rele ti tonton, ti tonton an mouri konn peze pi. E kòman nou fè pou nou ba timoun yo manje yo? A ben, ou konnen, gen fanmi, lè nou, ou konnen, lè nou pa genyen, kounye a la, m pale avè patwon, bagay sa yo, lè yo vin pale a patwon an, patwon an pran ka nou, menm si vant yo pa plen, men yo ban m ti bagay. Men moman sa e moman lekòl wi. Timoun yo pa al lekòl? M pa gen mwayen, m pa gen anyen ditou. An sa vle di timoun yo pa al lekòl depi lè lekòl ouvè a? Non. 97, 73. Ou ka repran l? Wi. 36, 23, 97, 73. Ok, mèsi. Raple nou non ou? Edner Sylus. Nou te deja lage video sa pou ou e nap kite w avèk menm video sa kote ke divès militan manifeste jounen jedi 13 avril 2023 a devan ministè jistis ak sekirite piblik nan lide pou kapab mande Ariel Henry epi minis jistis la Emly Prophète pou yo lage pye yo paske yo pèdi kontwòl sekirite nan peyi Dayiti. An nou swiv. Nou mande kominote entènasyonal la ki swadizan di ami d'Ayiti pou yo ede nou debarase nou de òdyo sa, de ekip sa kap maltrete peyi a, ki ap favorize gang, ap terorize popilasyon. Nou nan Pòtoprens, Pòtoprens segmente avèk gang. Nou mande kominote entènasyonal la ede nou, nap mouri an Ayiti. Nou pa gen a ki kriye a ki rele. Desolidarize nou avèk gouvènman sa a. Pa kite yo patisipe nan fowòm entènasyonal. N ap mouri. Polisye sa a k ap pale teren sa a k ap pwogrese chak jou an, genlè Ariel pa frape ladan l. Pitit Ariel pa konn bagay sa a. Madanm Ariel pa konn bagay sa a. Minis lajistis. Leve kanpe pasifikman, mobilize, bloke. Se tout moun ki dakò n ap viv yon moman ki ekstrèman difisil. Mwen pa vini la pou ke mwen mande pou minis jistis la, minis kriminèl la pou l kite pouvwa. Mwen vini la pou ke mwen mande Ariel pou Ariel kite pouvwa. Lòske nou di nou pa vini pou ke nou mande depa minis jistis la, se tout yon gouvèneman kriminèl ke li ye. Dapre ou menm, minis jistis la pat konnen Dorcé se youn nan moun ki tap finanse bandi andan peyi a? Minis jistis la li pat konnen Titel se te yon kidnapè ke li ye? Donk ansanm de moun ki fè pati Ekip Ariel la se de kriminel, se yon seri de moun ki kontribye pou yo kraze peyi a. Ariel se yon misyon ke l gen pou l kraze peyi a. Donk ke nou menm jodi a, nou kwè fòk gen yon chèn solidarite ki fèt pou ke nou retire pouvwa nan men ekip kriminel sa. Jodi 13 avril la, nou devan ministè jistis pou ke nou mande. Popilasyon ayisyèn nan ke nou mande la polis. Lè n pale de la polis, nou pale la polis yo menm ki pa nan kidnapin. Nou pale de la polis ki kwè fòk Ayiti chanje. Nou kwè ke jodi a, fòk popilasyon an mèt yo ansanm, fòk tout moun anndan peyi a mèt yo ansanm pou ke nou retire pouvwa nan men ekip phtk kriminèl la.